De moun mouri ak yon ti bebe blese, se sa nou aprann nan gwo atak nèg yo fè jounen jodi a la nan Savyen, e sitiyasyon sa a pase pandan wikenn nan. Anpil tole, gwo kraze brize nan zòn Latibonit nan moman n ap pale a. Bonjou bonswa tout moun, jodi a yon lòt fwa ankò nou lendi 27 mas 2023 ou sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an. Epi nan zòn Sid la gwo deblozay, se zak kriminalite a ka ap kontinye, komisè Richemond mete anba kòd plizyè bandi e yo fè konnen nèg ak zam k ap sikile sou moto rive touye yon jèn gason 33 lane yo fè konnen se yon komèsan e se yon konplo ki monte pa yon ekip bandi k ap feraye nan zòn sa. Dosye ensekirite, zak krimilalite ap kontinye pale nan peyi Dayiti, nou prale pou Kwèlye la nan ba Latibonit ak Nickson k ap pote yon repòtaj spesyal pou Radyo Karayib epi yo t ap pale tou ak Komisè Ronald Richemond ki t ap pote plis detay sou asasina Tèsè Gari ak lòt arestasyon ki fèt nan komin sa. Ou sou Sofia TV 83, rete la poko deplase, anpil detay nan nouvèl la pou jounen jodi a. Nou prale di kote de komin Lyankou piske nou konnen ke sitiyasyon li toujou preske rete menm jan malgre anpil nan moun nan komin sa yo ebyen yo òganize yo an brigad de vijlans sa pa anpeche bandi ki sòti di kote de Savyè avèk lòt atoufè ki yo menm yo jwenn sipò lòt atoufè ki sòti nan lòt komin, yo touye 2 moun nan komin sa epi blese yon ti bebe. Nèg ak zam ki fè pati de baz Gran Grif ki sòti nan Savyen Premyè, seksyon kominal Site Latibonit, yo touye 2 moun, pami yo yon chofè kamyonèt ak yon fanm. Atoufè yo, yo tire anpil katouch sou kamyonèt la kote gen 2 moun ki mouri sou plas epi yon ti bebe. Ki li menm te nonmen madanm sa ki ta pral an palan de madanm nan ki ta pral sikonbe ebyen bandi bandi yo ebyen ti bebe a te tonbe atè plat donk atoufè yo donk petèt ke Bondye pase nan kè yo yo te pran ti bebe a yo remèt li avèk abitan nan komin nan daprè moun nan zòn nan ebyen zak sa li pase samdi 25 mas 2023. Zak ensekite yo yo pa sispann repete nan komin Lyankou malgre popilasyon yo menm yo òganize yo an brigad de vijlans kote yo monte mi sou komisarya e answit yo kontinye avèk konstriksyon nou konnen konstriksyon se te anba sèlman ke li te fèt e ke polisye yo retounen men sa pa anpeche ke bandi yo yo kontinye ap komèt de zak malonèt nan komin Lyankou. Nap fè remake gen Esline Destin nou konnen ki se yonn Nan mennaj chèf gang Gran Grif la ki se Luckson Elan ebyen ki jwenn arestasyon l pandan semèn ki sot pase a toujou ap reponn sèvis envestigasyon nan komisarya Senmak kote n te pale avèk komisè gouvènman pakè Senmak la Maitre Benson François ki di jiskaprezan li poko jwenn dosye a donk l ap tann e ke sèvis envestigasyon voye rapò odisyon ba li epi anpalan de sekirite a. Gen nèg ak zam ki tante kidnape pdg Tiger Securite a, donk yon gwoup nèg ak zam yo manke kidnape pdg Tiger Securite a ki se Jolesty Auguste anpil moun konnen sou non Ti Jo nan komin Senmak. Enben tantativ kidnaping sa li fèt nan zòn Delije tou prè nou la. nan komin Monwi vandredi 24 mas 2023 ebyen pdg konpayi sekirite sa li fè konnen mesye yo te pran veyikil li men aprè kèk èdtan yo ta pral remèt li machin li nan konferans li bay aprè tantativ kidnapin nan mesye Auguste Bill idantifye mesye yo kòm moun ke l rekonèt Kontakte sou dosye sa a, komisè gouvènman pou yon ti bout tan pakè Senmak la, mèt Revenson François, di gen dispozisyon ki deja pran pou ranfòse sekirite sou tout Côte des Arcadins akoz konfli teryen ak antre abitan Pyat ak Delije. N ap fè remake sa fè kèk jou, Ebyen depi bandi ak zam anvayi zòn nan swit a konfli tèryen ki egziste antre abitan nan 2 lokalite sa yo fò n fè remake Guerrier ebyen jiska prezan apre zak ki te pase 25 janvye nan komin Lyankou pa genyen sa rele CP nan komisarya Senmak donk sa ki mete ebyen popilasyon nan sitiyasyon tèt chaje antretan ebyen n konnen ke fèt patwonal la kap vanse genyen konsèy de sekirite a ki gen nan tèt li majistra Mirad Fèb donk ki chita pale avèk diferan otorite patikilyèman sou kesyon ensekirite ki tou prè yo la, si n pran sa k ap pase di kote de Savyen, di kote de komin Lyankou e an menm tan tou sa k ap pase tou prè nou la di kote de Delevye, enben gen posiblite yo kapab pa pèmèt aske pèleren yo yo kapab vin patisipe nan fèt patwonal k ap gen pou l fèt 25 avril ki pral vini la. Donk n ap tann nòt ofisyèl la men diskisyon yo yo te panche sou kesyon ensekirite. ki tou prè yo puiske delije donk se pratikman a kèlke mèt si n ta pran l konsa kèlke kilomèt de preferans enben ki nan vil Senmak epi n ap fè yon koute rapidman nou prale nan Jandeni kote Ti Mepri ensi koni ki se kòdonatè gwoup koalisyon nan Jandeni ki li menm k ap goumen kont nèg ak zam nan Savyen kote l distribye liv ak kaye bay plizyè responsab lekòl nan Jandeni premyè seksyon kominal Trivè Latibonit distribisyon sa li fèt nan pandan wikenn nan epi onivo sèvis imigasyon senmak gèrye se deblozay ki pete devan biwo sèvis imigasyon senmak la kote kout wòch ak kout chèz fè mikalaw antre kontribyab yo ki vin depoze tenb paspò yo ebyen anndan biwo sèvis imigasyon yo dekouvri yon rezo de fosè de moun kap depoze de fo dokiman Ebyen responsab CRLDI Senmak la, Roachny Bien-Aimé, donk li pwomèt nan jou ki pral vin la pou l pibliye rapò ankèt ki jiskaprezan rapò ankèt sa ki poko disponib, antretan genyen men otorite selon enfòmasyon ke n rive jwenn ki mele nan dosye sa ki yo menm pa janm sispann frekante espas la sou pretèks yo vin chèche sèvis pou kèk kontribyab ki an difikilte, yon demach ki soulve kòlè. Mache Ponsonde, donk son mache ki pratikman tout moun ki ap sòti nan zòn avwazinant yo, pa egzanp moun ki sòti nan komin ti rivyè latibonit, nou konnen ke li difisil nan komin vèrèt egalman, tout lòt kote yo pratikman moun yo vini nan mache yo, donk gen moun ki sòti pa egzanp di kote de machan desalin egalman. e menm moun ki te konn sòti Pòtoprens vini nan mache Pon Sonde. Donk, s on mache ki pratikman atire tout moun, puiske pa bliye ke Vale Latibonit moun yo pwodui anpil diri. Donk, se pa t on fanm ansent, kontrèman avèk enfòmasyon yo, men ti bebe a, ti bebe sa a li menm li te blese, puiske li te tonbe sou asfalt la. Bandi yo, nou pa konnen efektivman si se Bondye ki pale nan kè yo. Bon, yo menm, yo te pran ti bebe a efektivman, yo te remèt li avèk kèk moun nan zòn nan. Nou pa gen twòp detay èske yo ta, li ta rejwenn fanmi li pou le moman, men jiskaprezan, bon, ti bebe a te nan men kèk abitan di kote de komin Lyankou kote bandi yo, enben yo te remèt li avèk kèk moun, donk ti bebe a li pat mouri. Vwala pou aktyalite a nan Ba Latibonit lan kote aprè Pòtoprens se zòn nan peyi a kote bandi yo pi prezan avèk patikilyèman gang Gran Grif la ki kontinye ap fè pale de li. Direksyon sid peyi a, n ap travèse Miragwàn, nou konnen Miragwàn nan e Miskaden li menm li di se simityè bandi yo men Okay, An espas se yon semès te ye. 2 ou 3 jou wi. 2 ou 3 jou wi. Genyen 2 moun ki mouri asasinen kisa sa vle di Jòj Valens korespondan nou Okay avèk nou an ling Jòj bonjou. Sovè Pierre Bedel bonjour Guerrier nou salye tout moun ki ap nou salye Lydie nou salye tout moun ki ap tande nou sou diferant stasyon radyo nan sid peyi an tankou radyo Le Bon FM Okay, radyo Tele La Brise nan Kanperen, radyo Boul onivo Ledi si se radyo Meriken nan kot sid. Efektivman, Pierre Renel, jan w fè remake li, nèg avèk zam yo pa idantifye, donk yo touye avèk 3 katouch lan Loni Trantius yè dimanch aprèmidi a la nan Charpantye, vil Okay. Donk sitwayen sa a ki te gen 33 lane fè. Dezyèm bizismann ki mouri nan espas 3 jou la ki tonbe anba bal bandi nan twazyèm vil peyi a. Selon enfòmasyon yo, se 3 endividi ki te tou sou yon moto ki tap rapousuiv viktim nan ke yo tal egzekite nan yon espas kote kè l te al kache nan sans lan. Mesye yo ki te kagoule epi an nwa selon moun zòn nan kote zak sa komèt ebyen nèg avèk zam yo te tire anpil. Pwobableman yon kèk komisè gouvèneman, piske l gen pou entèvni tou swit aprè, ap kapab vini avèk plis detay. Men n ap di antretan, pakè Okay tou nan plizyè risk operasyon ki batize koupe somèy nan je bandi, mete anba kòd divès endividi, reken nan pase a la, pami yo genyen James. ainsi connu, euh, président chef gang, zone La Créole, Vilocaille, qui l'a police avec la justice, a cherché depuis trois ans pour implication d'une en pile cabracage dans ville vol armé armé avec association malfaite donc James Insiconi qui a arrêté hier dimanche matin selon le commissaire gouvernement Ronald Richemont, euh, c'est un bandit qui était basé dans la kreyòl. Genyen Clergé Vanel alyas Ti Badou tou ki se yon asosye a yon gang ke endividi ki pote non Pa Espwa ap ap dirije e ki deja twouve l kèk tan nan prizon Okay ke yo arete. Selon chèf pakè a li akize nan anpil brakaj e yo pran l nan moman li ta pral pare l pou al kanbriyole yon kay nan zòn Bèjo avèk manm ekip li ki pran lafwit yo menm avan l ta pral poze sa k Se la li te rele bòs li ki se Pay Espwa pou te kapab mete l okouran, men li avwe bay komisè gouvènman an ke se yon moun anndan kay sa ki mande l pou l vin vòlè 15 mil dola ki te genyen anndan mezon sila. Nan menm wikenn sa tou n ap di Pierre Renel genyen lajistis ki mete anba kòd Nirva Aristil, manman Jessica St-Cyr, yon demwazèl Felane ki te fòmante yon. Otokidnape nan debi kidonk nan fen mwa fevriye ki sot pase la, yon kidnapping ke manman demwazèl lan te monte avèk tout pitit fi li pou te kapab pran yon sòm lajan nan men paran mennaj li. Aprè otorite jidisyè yo te fin demaske fo kidnapin sa, demwazèl lan ke se Jessica Saincier avèk manman l te retounen lakay yo nan Miragwàn kote yo se moun. Se pandan wikenn pase an la, pandan l te vin chèche rad pou pitit fi l ke lajistis. Poze lapat sou li. Sou 75 mil goud ravisè yo te mande, kidonk pou pwòp tèt li, se 40 mil goud ki te depoze sou yon nimewo moncash ki te al rekipere nan Fontamara, zòn Kafou. Poko e li la, lajistis ap chèche Jessica Cesthie ki te kidnape tèt li epi te al kache nan Miragwàn. N ap di dèyè genyen chanm komès Sid ki li menm di li pwofondeman atriste. Nan depateman sid la yo eksprime sensè kondoleyans yo alandwa de ansanm sektè komès la nan sid an patikilye fanmi e zanmi viktim nan. Donk nan sans la CCI Sud li menm li di li rete solidè avèk. Tout moun ap veye pou yo mande pou otorite yo kapab pran responsabilite yo pou kapab jwenn lapè, pwomouvwa lapè, jistis e sekirite nan nòt sa a pou tout moun, sitou nan sektè komès la. Yo mande, yo raple ke akepwen ke li enpòtan aske yo travay ansanm pou kapab kreye yon sinèji nesesè pou ke lapè sosyal, tolerans, respè. Gen Martin Mitchell nan benefis tout kominote a, CCI Sud, li raple, li lanse apèl bay otorite yo pou yo kapab fè tou sa ki posib pou rive ankete epi arete moun ki komèt zak sa e tradui li devan lajistis daprè sa otorite chanm responsab byen antandi chanm komès avèk endistri. Pou yo menm, yo fè konnen, jan nou te di li deja okòmansman, Pierre Renel, sa fè deja 4 moun la ki ta sanse mouri anba bal anndan vil Okay nan espas 3 semèn, kidonk mwa mas sa la, kote bandi yo rekòmanse opere e ap touye moun jan ke yo vle nan vil Okay nan moman ke nou ap pale la. George Valens korespondan pèmanan nou nan sid peyi a e nou gen avèk nou an liy komisè Ronald Richemond ki se responsab pakè Okay la e lè on moun di batay kont ensekirite nan sid premye non ki monte se byen komisè Richemond men depi kèk Ke jou la nou wè bandi yo ap reparèt tèt yo nan depatman Okay an patikilye kote nan espas 2 a 3 jou pou pi piti 2 moun mouri asasine. Komisè Richemond bonjour. Bonjour Pierre Vinel, bonjour Thierry, bonjour Ludie, bonjour tout moun kap koute nou nan sud peyi a, bonjour diaspora. Se yon plezi pou nou pale sou sa kap pase nan vil Okay. kap pase jodi a se ke nou wè brakaj yo reprann e genyen jan nou di li la nan mwens kon semèn genyen 2 moun ki mouri asasinen donk se 2 bagay nou gen lontan ke nou pa tande sak pase. Bon avan nou kòmanse nap prezante se pa ti nou bay tout Paran ki paran viktim yo, tout moun ki tonbe anba bal bandi nan wikenn nan oubyen nan mwad mas la donk nou prezante senpati n ba yo e bay popilasyon Okay lan kap viktim kap viktim e kap soufri zak banditism kap ogmante nan jiridiksyon efektivman Pierre Renald donk jou sa yo donk bandi yo chanje de meti. E son fòm di w byen son lòt fòm de sekirite k ap vin jwenn nou anndan vil la anndan jiridiksyon an. Paske nan tout lokalite nan tout peyi gen de zak ki komèt lajistis oubyen lapolis yo gen yo konn kote yo pou yo ale. Aprè tout sak fèt nou finn fè lapolis avèk lajistis fè anndan jiridiksyon an swa moun ki arete de bandi ki arete ki tonbe oubyen ki sove. Mentnan, son lòt fòm ensekirite sa kap vin jwenn nou la, donk nou poko ka pa pou idantifye moun sa yo paske moun kap mache o gran jou ap tire moun, kouri dèyè moun, son lòt fòm de sekirite kap vin jwenn nou e nou menm antanke responsab lapolis oubyen lajistis nou sipoze degaje nou pou nou jwenn de nouvèl estrateji pou nou gade nan ki sektè ensekirite sa ap vin nan vil okay. Donk fòm di w byen. Ou ka jounen jodi an, dizon, sa ka parapò a sa k ap pase nan rès peyi an, ou ka resevwa anpil anpe anpil. E nan moun sa yo, nou pa konnen lè mayengri ap vole ki sa k femèl, ki sa k mal. E pa konsekan, gen de dispozisyon ke lapolis ke lajistis ap pran pou ke pou li kòlmate, pou l mate fòm ensekirite sa a k ap vin nan vil la. Paske sa pa janm vide okay, afè de moun ap tire moun gwo lajounen, nan mwen de mwa. 4 moun mouri pa bal, donk sa se two, e nou menm antan ke responsab sa fè nou mal, e fòk nou jwenn rezilta pa rapò a fòm de sekirite sa kap vin an. Men enfòmasyon ke nou te genyen byen avan sa, komisè Richemond fè konnen rapò pakè a avèk komisarya a pa pi bon pase sa, e sa vin afekte travay nou antan ke. Antanke antanke sa w reprezante antanke chèf pakè, èske efektivman si n dwe chèche yon rezon nan sa k ap rive Okay la la, nou kapab jwenn li la nan relasyon ke w genyen avèk komisè la, komisè departemantal la? Relasyon pakè avèk lajistis pa ka afekte. kantite e travay ni lapolis ni lajistis ta sipoze fè pou ke sekirite al bay. Paske pakè li menm li gen travay pa l, lapolis gen travay pa l. Lapolis li menm ki se gen misyon l pwoteje e sèvir, li la pou l garanti sekirite popilasyon an lè l ap nan prezans l ap bay anndan vil la. e parquet a li menm li gen travay pal lap fè sa ka rive ke gen gen gen relasyon ki te konn gen ant la polis avèk la jistis li pa yon bon fiks sa rive toutan paske nou se imen ka toujou gen yon pwoblèm men fòk pwoblèm lan li menm li rezoud paske e nan jou sa yo oubyen. Plizyè mwa deja, donk tout moun ka konstate ke gon mank de prezans de lapolis anndan vil la, anndan jiridiksyon an. Paske nou konnen Okay li genyen pòt dantre li yo, donk ki ta ki te sipoze toujou e gade pa lapolis. Paske jodi an si yon bandi kapab rantre a dezè de lapremidi, twazè de lapremidi, katrè de lapremidi ap tire moun, se paske gon fay nan May nan chèn sekirite ki gen nan vil la. E fay sa fòk nou chèche l, lapolis avèk lajistis fò yo chèche l pou yo rezoud pwoblèm nan. Paske bandi pa kapab li san pè, san krent pou ap tire moun dezè, twazè, katrè dlapremidi e aprè pou yo santi yo alèz pou y ale. Se paske vil la ouvri, vil la li livre a li menm. Donk menm lòske ta gen yon pwoblèm ant lapolis ak lajistis fòk apolis li menm fè travay pa l la, fòk lapolis sènen. vil la pa rapò a gran aks ki genyen nan vil la pou l mete pwen fiks li yo pou kontwole vil la e fè patwouy li yo pou ke li kreye yon psikoz de pè kay bandi an lè l fè yon zak pou l konnen ke y ap rive sou li. Zafè de relasyon ki pa ki gen relasyon ki gen friksyon ant lapolis e lajistis paske jodi an la lapolis avèk lajistis. Nou pran kè e nou gen pou n chita ansanm pou n detèmine yon plan de sekirite pou vil la pou ke popilasyon kapab reganye konfyans paske sa k fèt la a se de two e nou p ap dakò l, nou p ap aksepte l kèlkeswa fòm ensekirite k ap vin nan departeman sid la, nan jiridiksyon de Kayla nou p ap aksepte l nou p ap aksepte sa k fè ke e nou di l e n ap deklare l ke zewo tolerans. E lapolis kont zewo tolerans ak tout moun, tout bandi ki gen de zam ilegal lan men yo ki panse ke yo kapab vin taye branda yo, vin mete ensekirite nan vil la. Donk tout moun ki gen zam nan men yo, donk se swa ke ou depoze l oubyen ou repoze l. Nou pa pral arete moun k ak zam nan men k ap tire sou moun. Paske nou di l e n ap repete l, an matyè de flagran deli, tout òm è polis. Donk premye moun ki pou veye tèt ou se ou menm ki pou veye tèt ou. Apre sa lapolis lajistis ap vin oseko w. Donk yon moun, yon bandi ki gen zam nan men l k ap kouri dèyè moun pou l tire l, ou menm ou ka defann moun nan se defann li avèk kèlkeswa sa w gen nan men w. Lè sa a lapolis nou menm la n ap vini, nou menm n ap vini. Nou pa ka aksepte l, nou p ap dakò l, nou p ap aksepte l paske anmantèl de flagrans, remonte ensekirite a nan vil lan. Yo pale de liberasyon resaman de 30 prizonye sou baz gras alòske anpil moun di ta gen plizyè moun ou te arete pou gwo zak ki ladan yo sitou brakaj ak sasinay pa egzanp on moun tankou Wilbert Joseph ou konnen l? Wilbert Joseph pa libere sou gras, Wilbert Joseph libere sou òdonans di jij denstriksyon. Bal yo òdonans non lieu. Zafè gras yap pale an donk nou menm donk se petèt de moun ki ap alimante ensekirite a ki genyen ki gen enterè ladann paske mwen menm moun kem libere yo m gen yo nan menm se de moun ki vòlè poul ki vòlè blòk ki vòlè blòk ki fè de vwad fè oubyen ki fè de vwad fè kem genyen nan menm ki pa de bandi. M ap kouri dèyè bandi. Ki enterè m genyen pou m al leve bandi? Dayè, mwen menm, lè m ap kouri dèyè bandi lajounen kou lannuit, m ap pèdi domi m, ki enterè m genyen pou m al leve yon nèg ki ap tiye moun, k ap zam nan men l, k ap fè. Non, jamè! Sa p ap fèt e m p ap janm fè l. Donk, se sitiyasyon de yon moun ki gen plis de kat, senk an nan prizon pou yon deli koripsyonèl, deli minè, se sa m te toujou di. E mwen gen lis mwen nan men m, mwen genyen l nan men m. Se atravè demann de OPC ki se Ofis Pwoteksyon Sitwayen. ki al nan prizon an, ki jwenn de moun ki fè de, ki fè 3, 4 an, 5 an nan prizon pou de deli minè, ki vòlò yon tòl, ki vòlò yon blòk, ke m genyen, ke OPC li menm li genyen l, gen de òganizasyon de dwazimen ki gen yo nan men yo, se yo menm yo jwenn gras. Sa fè de moun ap di ke de demand yo, men se fo, e archi fo, paske nou menm nou pa fè l pou kò n, nou fè l avèk OPC, nou fè l avèk de òganizasyon dwazimen tankou bal, avèk ki. Al screener yo lan prizon an ki wè ki de moun ki merite libere paske se de moun ki fè dè deli minè ki dè plis ke 3 zan, 4 an, 5 an andan prizon. Zafè de bandi moun ap libere a se se moun kap pale anpil men jamè nou pap fè l. Rubel Joseph li a ete libere li te benefisye yon òdonans de non-lieu. E li la, se sa k fè l di. Komisè Richemond ou sot bay yon chif la, 4 moun mouri nan espas yon mwa nan depatman Sid lan, Okay an patikilye, e ou di se yon lòt fòm densekirite ki ap rive sou Okay kote anpil moun sòti Pòtoprens e ke nou pa gen kontwòl yo. Ki sa ki prevwa? Ou pale n de yon rankont avèk responsab lapolis lan. Ki enplikasyon lòt otorite lokal yo, pa egzanp delege majistra yo nan yon sitiyasyon parèy? Wi, donk nou gen yon kont jodi a avèk lapolis, avèk direktè polis la ke nou pral eseye planifye pou nou gen yon lòt moun gen yon plan de sekirite pou vil la. E m panse ke tout zak ki fèt yo l fèt a motosiklèt e l fèt a nèg ki 3 nèg sou motosiklèt. Donk pa gen enkoni nan zòn de materyèl, de fòm yo itilize l. Donk si se a motosiklèt n ap viktim de ensekirite a, e fòk nou jwenn yon mwayen pou nou kontwole motosiklèt yo, sitou motosiklèt ki gen 3 moun sou yo, motosiklèt ki gen kas, yo toujou met kas. nan tèt yo oubyen yo mete mas oubyen yo mete yon kagoul nan tèt yo pou yo fè zafè yo a donk donk lapolis lajistis lameri gen patisipasyon pa l sipoze pote pou ke nou jwenn fòm de sekirite sa a nan ki sektè li kote l soti de fason aske pou ke popilasyon an kapab genyen konfyans nan otorite yo donk fè m konfyans donk nou pral travay paske nou p ap aksepte l sa a vre nou p ap aksepte l donk paske. Gen fòm de sekirite sa a, fòk nou jwenn li e fòk moun sa yo ki fè zak sa yo, fòk yo arete. Okay vini refuge yo donk ou menm kisa sa kisa sa diw kijan ou konte vrèman konbat fenomèn sa e ki sou wout pou retounen okay apre yon tan repi bandi yo te fè sou zòn ou an. Mwen pa konpare la jiridiksyon de kay e sèl de de de de Miragwàn. Paske Okay se t'youn grand jiridiksyon ou menm ti min tay de Pòtoprens, di Kap. Eee se pa menm, se pa menm, se pa menm, se pa menm bagay. Donk mwen menm m toujou di l m pa pral di ke Okay son simityè pou bandi. Paske mwen menm antan ke komisè di gouvèneman eee se defansè sosyete. Donk ou nèg ki gen zam nan men w wap afwonte lapolis wap tonbe. Yon nèg ki ap kouri devan yon bakòk oubyen kap fè operasyon ou se yon vòlè wap tonbe. Men kon yon bandi oubyen kon yon moun nou arete l e egzekite l donk sa nou pa ladan l. Nap arete l e defere l pa de zaki de lwa. Paske se de enfòmasyon ke nou bezwen mwen menm se bandi a kap ban mwen l. E nèg sa m sot arete pa espwa donk li te banm de foum te tiyel gen de sim te si se misye te tonbe e m patap gen enfòmasyon m patap jwenn. Donk m patap arete ti badout m patap arete lòt nèg ke l ban mwen. Lè nèg la deside tire sou lapolis oubyen tire sou Pogba kòm komisè gouvènman an, l ap jwenn. Mwen menm, si m metrize l, m ap arete l, m ap defere l e m ap jwenn enfòmasyon m ap bezwen. Donk, se sa k fè ke m di bandi a gen de chwa, se swa l depoze oubyen l ripoze. Li ka depoze zam li dezyè, se swa l depoze zam li atè, y arete l oubyen l al repoze nan simityè a si l deside afwonte lapolis, si l deside afwonte komisè gouvènman an k ap fè, k ap al arete l. Donk, Okay pap fasil e l pap janm fasil pou kèlkeswa moun k ap fè dezòd la. Ke l te bandi a kravat, ke l te bandi a sapat. Donk, n ap fè sa ke nou menm nou fè antanke komisè gouvènman, nou gen lalwa nan men nou e n ap aplike lalwa a e kontre tou se anvè tou. Paske nou pa pral fè bagay ki pral poze prejidis a sosyete a, popilasyon an. N ap fè sa lalwa mande n pou n fè paske nou gen lalwa nou menm kòm bousòl. Donk jiridiksyon okay la se yon gran jiridiksyon e lè nou gen 8 komin nan men nou e lavil dèkay jodi a li evolye pa rapò a sa kap pase pòtoprens paske tout bandi ki matisan oubyen ki prèske nan peyi a yo soti nan sid la yo swa soti lakòt oubyen yo soti jeremi e yo gen tandans refoule e lè yap refoule yo pa gen kote yo vini se okay pou yo vini e nou menm nou gen kote nap fè nou sipoze gen gad fou pa nou e pou nou. entèsepte yo e pou nou defere swa yo tonbe oubyen nou defere yo pa devan ki pi lwen. Donk, OCA t ap janm fasil e l pa t fasil e nou te travay, t ap travay depi prèske twazan edmi pou ke nou arete bandi oubyen sa k pou tonbe tonbe, sa k pou al nan prizon, sa k pou sove sove. Nou pa p chanje de estrateji, nou pa pral chanje de estrateji. Nou ap ogmante kapasite nou gen, kapasite de fòmasyon nou, de ransèyman nou. pou kap pèmèt ke nou swa arete bandi a oubyen bandi a li fè wout ke l vle fè a paske sa pral depann de li menm.